Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske mesye vitelòm inosan gen awè ak asasinay jovenel moïse ben antouka vitelòm inosan e 13 otre pèsòn rechèche dan le dosye de lasasina de jovenel moïse direksyon santral polis jidisyè dcpj ap chèche pou kòlye la 14 endividu pou enplikasyon prezime yo nan asasinay ansyen prezidan Jovenel Moïse daprè pòt pawòl enstitisyon polisyè la. Si n ta kwè presizyon Garry Derosier, genyen non pastè Gérald Bataille, Prévôt Mozart, Joseph Félix Badio e chèf gang kraze baryè a Vitelhomme Innocent ki sou lis sila ki genyen tou 8 polisyè. Komisè divizyonè lan kominike bilan operasyon Lapolis Dayiti mennen nan diferan departeman nan peyi a pou peryòd sòti 15 fevriye a dat, kote bilan sa fè eta 462 arestasyon, 11 zam afe ki sezi epi 5 kilogram kokayin konfiske. Plizyè prezime bandi mouri nan echanj de tir avèk lapolis pandan peryòd sila, daprè Garry Desrosiers ki vle rasire popilasyon an kanta detèminasyon pnh lan pou batay yon mannyè pou eradike fenomèn ensekirite a nan peyi Dayiti e li konte sou èd popilasyon an pou kapab rive fè sa. Bè! Vitelòm! Anpil pawòl t ap pale. M p ap kouri di. Vitelòm pa gen a wè ak planifikasyon sou meurtre ansyen prezidan Jovenel Moïse. E m pap kouri di tou li enplike. Nou konnen pou kisa? Dè de kote ou kapab avanse dè tèz pou di ke swa li ta enkli nan konplotay sila a ou byen li pa ta ladan l. Si w ta di l pa ta ladan l, nou ta kapab di, bon, se yon bandi, nèg yo pa ta pral janm pran yon bandi pou mete nan kesyon sila. Men, si li ta ladan l tou, ou ta kapab vini avèk kèk deklarasyon Vitelhomme fè, kote li di ke li menm, li konpoze avèk nèg sa yo, yo fè anpil bagay ansanm e pami bagay yo fè ansanm sa kapab rive ke konplotaj Jovenel Moïse ladann. Paske ou wè la a, Vitelòm depi nèg yo peze mis li, li anvi pale. Eske nou konprann sa m ap di nou an? Donk sa vle di, Vitelòm nan, gon gwo pwen entèwogasyon sou li. Men gon lòt kestyon, m pa vle ke yo di m ke y ap chache Vitelòm. Vitelòm! Li pa la e dan la nati. Li la a, anba pye nou. Nou konnen ki kote li ye. Si nou bezwen li, n ap kapab rive sou li. Menm lè nou gen dwa poko ka pran l, men nou ka montre l ke n ap chache l. Jan bagay yo ye la a, pa gen anyen ki pwouve ke y ap chache yon moun ki rele Vitelòm nan kad dosye asasinay Jovenel Moïse. Ann ale nan Site Solèy. E gen zen wi nan Site Solèy. Yè aprè midi, pandan m nan plèn nan, gon moun ki kouri rele m. Li di m, A, gen bagay wi la. E pi, m avanse pi pre paske te gen moun ki rete sou do kay yo k ap gade. E pi, m rete sou do kay tou m ap gade. Gen yon bagay anba la k pase nan sibè. Kote ke gen yon malfektè, misye rete sibè. e misye ta sanble deja touye plizyè moun men se ak kout pyès. Kounye a bagay la twò bon pou misye, li vin fè yon asosyasyon malfèktè, nèg k ap fè bagay sipèstisye. Si gen bandi tou, humm, malfèktè yo ap asosye yo ansanm. Misye vin gen 2 lòt nèg ki antre nan kleng nan. Genyen nèg ki vin achte pyès nan men misye pou kapab mete pou yon moun. E sa sè byen pase antouka paske moun nan li menm li pran nan pyès lan. Sou yon jou, pye a pete. Pye moun sa a menm santi e kòmanse pouri. Lè moun nan al chache konnen, Li wè kiyès ki mete pyès sa. Ebyen, yè, nèg yo debake. Paske, yo pran nouvèl malfèktè kòmanse anvayi plèn nan, malfèktè ap fè lòbèy. Nèg yo pote boure. M ap pale de chèf zòn yo, nèg ame yo. Tande byen wi. Nèg sa m kwè misye rele gate sa. Lè nèg masyal yo vin okouran ebyen nèg yo debake zam a la men. Yo pran misye yo mande l pou l bay asosyasyon an. Misye bay youn men lòt nèg lan gentan kouri. Sa w tande a la a gen youn nan nèg yo ki di li mèt mouri li pap pale. Ebyen rapid vit nèg yo fizye misye. Kounya lòt nèg la yo te kenbe a. Misye kontinye ap reponn kestyon. M te deplase, m pa gentan gen tout detay yo, se sak fè m ap mennen ankèt la a, a mon retou anba a, pou m kapab konnen eske nèg yo touye misye. Nèg ki mouri an, anpil moun te gen chans gade, ebyen, yo boule misye nan yon simetyè ki tou pre a. Èske w tande koze mezanmi? Malfèktè ap fè lòbèy, men bandi yo genlè pi fò ke malfèktè yo. Bandi yo pi rèd ke malfektè yo. Tèt chaje. Bon! Gen anpil lòt koze atè a wi mezanmi. M pral pote ba nou. Genyen yon dosye paspò la ki ap fè aktyalite. Paspò avèk viza. Genyen yon eskwo ki li menm fè tèt li pase kòm moun ki kapab fasilite w jwenn viza patikilyèman pou la Repiblik Dominikèn. Moun sa a tou s on asosyasyon yo genyen. Pandan map di nou sa, m gon lòt sitwayen wi. Sitwayen sa lage nan fè koze paske li menm li fè moun yo konprann ke lap fè yo ale Mexique. M gen yon zanmim wi k pran nan baay sa. E se zanmi an nan konvèsasyon ke li te genyen avèk. patnè sila a. Men m gen foto misye, m gen non li. M ap tann aske misye remèt zanmi m nan lajan sila. E tande byen sa m ap di nou an wi. Ban m bay non an toujou, m poko ap vin a foto a. Misye rele Brutus Rolin. Atansyon, dosye a vin jwenn nou. Li gen yon lòt eskwo avèk li k rele Jan ka di Théus. Donk, 2 nèg sa yo, aparaman yo gen lòt nèg avèk yo, yo monte yon asosyasyon malfetè, pran kòb nan men moun pou fè yo pati. Zanmi m nan gentan ba yo plis ke 1200 dola ameriken. Ebyen, anpil moun pran nan kou sa a. E kounya a, nèg yo kòb yo nan men yo, epi y ap vire kò yo. Men tande byen, fòk zanmi m nan jwenn kòb li a. M pa konn pou lòt moun yo, Men zanmi m nan lap jwenn kòb li a. Si aprè emisyon an ou pa rele zanmi m nan pou di l men kòb li a, foto w ap afiche e li pral jwenn lapolis. Ou wè m poko met foto a? Sa vle di nou menm nou pa vle kraze moun. Nou vle toujou parèt konplezan anvè menm kriminèl. Ok! Ann ale. Kounye a nèg sa a. ki li menm pran paspò moun yo pou kapab mete viza, misye pa mete yon grenn viza, li pran tout kòb yo. E jounen jodi a la a, pou w mete yon viza li prèske rive nan 5 a 600 dola ameriken, viza dominiken an. Donk, gon lo paspò, tande byen wi, lè youn nan moun sa yo ki rele misye ki di tanpri frè m, fè m jwenn viza non, si m pa ka jwenn viza fè m jwenn paspò paske genyen kèk grenn nan moun sa yo ki ta anvi fè fanmi yo aplike pou yo nan pwogram Biden nan. Ebyen frè m nan, misye rele moun nan l di, Al tèl kote, nan yon valiz w a wè yon lo paspò, w a chache pa w la. Bon samariten an lè l rive vre nan chache, li jwenn paspò pa l la pami anpil lòt paspò. Men sa yon moun chwazi pou l fè! Outre ke ou pran lajan nan men moun yo, men ou gaspiye paspò yo, men kote ou al jete yo. Konfrè nou yo nan Karayib te debat sou kestyon sila e yo te bay plis enfòmasyon pou moun sa yo ki an afè ak eskro sila ki ta renmen rekipere viza yo. Ann tande. 450 dola US jiska 500 dola pou yo mete viza. Gen moun ki bay misye paspò depi le 8 jiyè 2022. Donk ant jiyè 2022 jiska rès mwa yo pou ane a fini an gen moun k ap bay misye paspò pou met viza. Selon sa n genyen kòm enfòmasyon Sitwayen an, Mesye dam, li pa janm bay moun viza a, li pa janm bay moun yo paspò, li pa janm bay moun yo kòb. Sa ki enterese nou mentenan an, se paske gon pakèt moun kounye a k bezwen paspò yo, gen moun ki di zafè kòb la. ki bezwen paspò yo epi ki ap bay misye chalè. Yonn nan moun sa yo ki se, nou pap bay non l, ki petèt s on zanmi komen ak mwen menm a Mak Gèson, Felisten ki se kòlèg nou la a, kòmanse di moun nan koze, koze ki pa rete ak koze jiskaske moun nan di pa gen pwoblèm paspò a la. Map voye w al pran l nan zòn kara 2 sitou lè w pral vire pou al kote ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide abite yo se la l dèyè paspò a li di w ap jwenn yon vye konntenè nan espas la epi gen yon valiz ou mèt ouvri l wap jwenn paspò pa w la. Moun nan ale vre. Piske li bezwen paspò al mete. Li met testikil nan aryè li. Lè li rive, zanmi oditè, mesye dam, li jwenn valiz la ki gen pratikman prè d'une karantèn de paspò ladann. E kiryezman li chache li jwenn pa l la. E son bon samariten, li te gen dwa gon reflèks li vin pran pal lal vire dèyèl lale tou. Enben kisal fè, li pran valiz la, li tou lage avè li. Ebyen se valiz sa nou pa bezwen di moun yo kisa pwosesis la ye ki rive jwenn nou la. E la nou genyen 2 paspò, genyen ki gen viza, genyen ki pa gen viza, an majè pati. Alò nap fò presize ke se viza dominiken. Dominiken ki ekspire. E sa ki parèt. On ti jan bagay la se ke majorite paspò yo se de paspò dizan yo ye. Se de paspò ki ret anpil tan pou yo ekspire. Alò, paspò resan Kominote Karayib yo, se sèlman paspò yo la ki nan men m ki ekspire 20 novanm 2020. Apre sa, tout lòt sa m gen yo se 2030, 2032. Sa n ap fè? N ap fè yon apèl bakaloreya? Tout moun mete zòrèy nou alekout, lis bakaloreya. Yon moun ki ta tande non l ka pase nan Radyo Karayib pou rekipere paspò an, piske. Paspò yo la. Egzèsis sa konn poukisa l enpòtan? Gen moun ki di m yo bay fè paspò yo, yo voye premye paj la ba yo, yo poko gen dokiman diy la men gen moun tou ki te genyen premye paj paspò a ki pa ekspire non, yo voye premye paj la ale sou telefòn yo epi yo ka jwenn paspò a, paspò yo swa te nan men yon ajans, ou konprann, yon ajans, paske m gen yon moun la ki te gentan nan bagay Biden nan la ki gen 3 mwa depi l bay met yon viza dominiken, kòm li paka jwenn paspò a e l gen premye foto, premye paj la. Foto premye paj la, li voye l ale. Donk, sa ka rive gen moun ki gen paspò yo la ki rive nan sitiyasyon sa tou. Paspò avèk tout bout foto ladan. E kiyès k ap kòmanse ak lis la? Lidye dabò. An mòd bakaloreya. Non, m panse n ap fè l pa altènans. M ap bay youn, w ap bay youn. M panse l ap bon konsa. E Datus Wisny. Paspò l la ap ekspire 27 desanm 2031. Datus Wisny. M pa bezwen montre fòs. Pierre Moise. Paspò misye ap ekspire 16 out 2032. Misye fèt Akayè. Genyen Sylvain Estéphane. Paspò l la ap ekspire mas 2030, 16 mas 2030, e se on moun ki fèt Pòtoprens e n ap note li genyen on viza dominiken nan paspò a ki ekspire jodi a menm. Mwen menm? Ok. Florestal lan se Forestal Norma, paspò li ap ekspire 22 septanbre 2030, li fèt Dèlma, Kazeyoun toujou. Pierre Romain li fèt Henry paspò pal la ap ekspire Août 2023 gon zanmi k di e pou nou pa bay dat dekspirasyon pou n ka ale pi vit nap jere sa ok. Sorel Rosmider Sorel Rosmider paspò l ap ekspire Octobre 2032 li fèt Port de Paix. Map swiv konsèy zanmi an Sainval Mackenson misye fèt. sou pwen ki konsène li yo paske daprè Youri Latortue se yon rapò ki pa gen tèt ki pa gen pye. Ann tande l. Mwen pran konesans de rapò a sou rezo sosyo e egalman nan laprès. Sa m pran konesans de li a se yon rezime egzekitif, se pa rapò la. E nan rezime egzekitif la, ULCC di ke li lanse yon envestigasyon apati de rezo sosyo sou rezo sa yo li te wè gen chèk kap sikile e li te wè gen de chèk ki nan non Carmen Immacula Cantave donk se poutèt sa li te lanse ankèt la sa te yon ti jan etone nou valè chèk kap sikile sou rezo a men yo te chwazi ebyen fè ankèt la sou chèk sa yo. Ulcc kontinye pou l di ke l lanse ankèt la, li mete yon komisyon sou plas e l mennen ankèt la de konsè avèk direksyon trezò e direksyon imigrasyon e emigrasyon ke l rele DIDIE. Komisyon sa a, li te gen pou wòl egzamine dokiman yo, Men malerezman, komisyon sa pa janm en rele, envite, moun ki te prensipal enterese a, ki se mwen menm. D'où kesyon de prensip kontradiktwa, tout etidyan an dwa konn sa, lè y ap fè yon ankèt, gen yon prensip kontradiktwa. Dayè, ULCC ki te rele m nan yon ankèt deja, li te rele m 2 fwa. Li te rele m pou l te tande m. E apre l te rele m pou m te fè yon konfwontasyon, yon fason pou l te ka genyen dizon pa m lè ULCC te rele m pou lakesyon de Lona. Men nan ka sa a, li pa jije bon ni rele m, ni enfòme m, se jis rapò a ke nou tande. Sètensi ke ULCC nan demach l ap fè li rive a konklizyon pou l di ke pou yo. anpriz ilegal denterè e detournement de fonds publics. Nou menm, nou panse ke pa rapò a matrakaj politik k ap fèt, li enpòtan pou nou reponn pwen pa pwen de sa ki ekri a, pou nou ka eklèsi sitiyasyon an, paske tout la kesyon sè le matrakaj politik. M ap di tout moun e m ap esplike yo chak pwen ke ULCC li ekri. Li di ke Madam Carmen Cantave a reçu des chèques du Trésor public. Bon. Article 26 pwen E, kenbe atik sa, des règlements du Sénat, de lwa Sena a, li di ke dès qu'un sénateur est élu, ebyen li gen dwa a frè mansyèl pou biwo l. Biwo l ki Pòtoprens e biwo l ki nan depatman l. Se lwa Sena a ki di sa. E biwo Sena a avèk konferans dè prezidan ki fèt, yo di ke senatè yo, yo bay nan kestye a on moun de konfyans yo ki pou jere biwo yo. E lè y ap fè bidjè Sena a, yo met on lign bidjetè. Pou 30 senatè yo, pou ke senatè yo, chak senatè ka resevwa chèk sa a pou jere biwo yo apati de liy bidjetè a. E non ke w bay la, li dwe siyen pa ni prezidan an ni kestè a, se kestè a k siyen l, prezidan an valide l, e yo dwe voye rapò sa a, kontra sa a, nan Cour des comptes ki dwe valide l. Se lè pwosedi sa a fini nan lign bidjetè sa a, yo bay chak senatè yon chèk de 300, alò chak biwo senatè yon chèk de 350 mil goud pou jere pèsonèl ki nan biwo a, men 350 mil goud la se brit, se 244 mil goud ki nèt. Sa vle di, 30 senatè yo resevwa, avèk moun yo dezinye a, on chèk de 244 mil goud pou peye manm ki nan biwo a. Mwen te vle ensiste sou pwen sa a pou m di de bagay. Se tout 29 senatè yo ki resevwa chèk sa a pa rapò a kowòdonatè biwo yo. E. Sa te etone nou ke lè ankèt sa a t ap fèt, bon kòm yo pa t rele m, petèt yo pa t rele oken lòt senatè pou te mande sa, jisteman, èske yo menm yo genyen l? E yo pa t gade pou wè sou pli de 29 senatè, sou anviwon 29 senatè, gen omwen 20 ke moun de konfyans lan, li gen lyen de parante avè yo. Donk. Mwen te etone lè m gade, mwen wè jan ULCC trete on dosye ki defini nan pwosedi Sena a nan ling bidjetè e jan Kou dè Kont trete l. Dezyèm bagay, pou ke kòb sa a. Lè yo peye a biwo la, pou ke yo renouvle kòb la pou yo peye w lòt mwa, fò w bay yon rapò de pewòl ke w fè a nan kesyè a e se apati de la ke yo dwe fè rekizisyon pou lòt chèk la. Sa vle di ke tout rapò. Tout rapò de biwo sa a dwe ale nan kesu, se ke mwen menm mwen toujou fè pou anviwon 7 moun ki nan biwo m. ULCC di ke anplwa ke djòb ke Carmen Cantave te genyen an se yon djòb fiktif e l pa t gen konpitans paske se yon enfimyè ke li ye. Mwen a ti jan ri epi m di son ensilt. Paske Madam Carmen Cantave li te an plèn fòm jiska 2020. M ap esplike sa k rive an 2020. Epi li gen tout konpetans administratif li. Dayè nan lè sa a li te fèk sot fè kanpay avè m. e dezyèmman, li t ap jere yonn nan pi gwo otèl nan vil la dont chif dafè l depase de lwen kesyon 244 mil goud de kowòdonatè biwo an. Epi, sou rive pou ULCC di ke Carmen Cantave enkapab pou jere 7 moun ki nan yon biwo, paske l te gen 81 nan, Jodi a, nan HCT a, ou gen Madan Maniga ki gen 82 zan, ki gen yon wòl nasyonal, k ap jere tout yon peyi. M pa kwè ke li enkapab pou sa, pa rapò yon moun k ap jere yon biwo ki genyen 7 moun ladan l. E pi, m ta renmen yo gade tout lòt biwo yo. Yo di. ULCC, ke montan mansyèl ke yo bay biwo senatè a li 2 fwa pi elve ke salè senatè a. Mezanmi, yon senp ti ankèt t ap montre ke kòb sa a nan atik 22 a yo bay la, se pou jere lè frè mansyèl. E nan atik ke kowòdonatè a siyen biwo a, yo di fò l kenbe yon kontabilite egzak. On kontablite egzat de kòb ke l resevwa. Men moun ki responsab an dènye lye a se senatè a wi. Se vre w te ka gen kenenpòt lòt moun ki te ka jere biwo a. Men lè w gen responsablite pou ke ou bay on rapò. Epi biwo jere byen pou anplwaye yo pa ale nan radyo di yo pa peye yo, fò pran moun ki ka fè ki ka fè travay la de konfyans ki ka peye moun yo e ki ka bay rapò pou m remèt nan biwo kessy an. M panse ke li ekstrèmman enpòtan pou ke yo konn sa. E dezyèmman, tout rekizisyon ke wap fè pou yon manm nan biwo nan pwovens, se o non de kowòdonatè biwo a pou fèl wi. Paske moun kap travay nan biwo pwovens lan li pa gen kontra avèk kou dè kont, li pa gen kontra sena, se o non de moun sa ki pou fèl, pou fonksyonman biwo a, pou deplasmanl. Sizyèmman, ULCC di ke le senatè etè prezidan di Sena a la sinyati, donk y avè konfli denterè e detournement de fonds. Gen yon bagay mwen pa konprann, se yon bagay trè senp. Kowòdonatè m biwo a, se pa paske m prezidan ke m dezinye yon moun pou responsab biwo m non. Se chak senatè ki gen dwa. a yon kowòdonatè. Lè m prezidan, mwen valide kontra a avèk kesu a, men se lè se Lanbè ki vin prezidan, li valide l avèk kesu a sou menm moun nan. Apre Lanbè, gen Sildò, li siyen l. Paske se yon dwa ke chak senatè ki genyen. Si se 30 senatè yo ki genyen l e chak kowòdonatè biwo senatè resevwa 350 mil goud brit e 244 mil goud nèt, poukisa jodi a se senatè Latortue yo chwazi pou di ke li detourne fon paske. Gen konfli denterè non. Mwen fè katran sou sizan manda m lan e pandan katran m gen dwa a kowòdonatè a. E kowòdonatè a gen yon liy bidjetè ki etabli nan finans piblik pou yo peye yo. E chak mwa fò n ba yon rapò pewòl la. Mesye, pèmete ke je vou diz ke dèzanni, dèzanni. alip Régulier Ki eman du fè de ma fonksyon kom senateur Prevu par le règlement du sénat Votè en asamblé par la conférence des présidents, approuvée par le bureau depuis des années au bénéfice de tous les sénateurs, indistinctement, que ce soit dans le bureau de Port-au-Prince ou dans le bureau Sénat, il n'y a pas qu'à détournement de fonds. Pwen, ke yo di, que les chèques ont été déposés sur les comptes liés au sénateur Latortue. Mezanmi bagay sa fèm wonm on pwoblèm ki genyen wi nan peyi a. Lè w senatè, yo peye w chèk ou le 29, le 30 du mois. Anpil, m ap gade la, gen anpil jounalis ki te detache nan sena. Se chak 3, 4 mwa wi yo peye anplwaye sa yo. Alò ou panse ke mwen menm Youri Latortue, m ap senatè, m ap gen moun ki nan biwo m, m pral nan pwovens, m pral wè yo, pou ke m gen chèk mwen m ap manje, epi manm biwo a pa ka manje? Imajine w Chèk oktòb la yo peye l an janvye, nèg la rive an desanm, li pa ka manje yon poul, epi mwen menm, mwen gen kòb nan men m, m ap deplase. Chak premye, m peye tout manm ki nan biwo yo. Chak premye. E lè m fin peye moun nan biwo, lè yo vin bay chèk, lè sa a, nou ranbouse kòb nou te peye avèk moun nan. Se yon anplwaye ke l ye! Son pwoblèm wi nan peyi a. Nèg la konn ap mache li gen 2 sekirite dèyè l, l ap touche sekirite a pa touche non. E se nòmal pou yo te peye moun men yo pa peye l. Mwen gen kopi chèk la a kote ke chèk oktòb la vin an janvye, chèk janvye a li vin an jyen. Epi w ap pede monte a nèg la, w ap manje byen l poko janm touche. Imajine oktòb rive. Anplwaye biwo sa a, li genyen pou l peye lekòl li, epi yo peye l an janvye? Epi nèg sa a avè w, li wè pitit ou pral lekòl? Non. Mwen panse ke si gen yon pwoblèm nan Leta a, nou chèche yon jan pou nou kenbe anplwaye a, pou nou peye l, men li pa lòt bagay ke mwen menm kòm senatè, mwen gen sousi de moun ki t ap travay avè nou. E dayè m ap di l. Jiska prezan, pou moun ki konnen m, konnen ke biwo m ap fonksyone, Gonayiv, biwo senatè, m bay kòb leta, avèk kòb pati a, nou peye tout moun nou genyen pou nou peye. Epi, nan 7 moun k ap travay nan biwo a, manman m pa ladann non, se 7 moun ke nou peye, paske ti kòb la piti, 244 mil goud wi. E gen de nèg ou peye se kowòdonatè tout wo latibonit ba latibonit fòl monte tout anwo e lèl rive nèg ki reprezantanl nan seksyon an fòl bal yon ti bagay wi 244 mil la epa pou on moun non liye m te gen 7 moun nan biwom gen moun ki genyen plis toujou donk se pou te di ke se benevòlman ke manman m t ap fè djòb sa a e m remèsye l di fè ke m pa t janm gen pwoblèm kote on anplwaye te konn kanpe pou di ke m pa peye yo, on anplwaye pa kanpe pou di ke senatè a t ap touche, li menm li pa t ap touche. Gen yon bagay ki ekstrèmman enpòtan, nou rive nan yon pwen ke m tande nan radyo e ke mwen panse ke se yonn nan pwen kwisyal yo. Yo di Madam Carmen Cantave na pa vwayaje depi 2014 e senatè a itilize de vwayaj kòm on strateji de detournement de fonds. Mezanmi son bagay ki grav wi. Pou nan peyi a ULCC avèk dirèksyon imigrasyon e emigrasyon, imigrasyon e emigrasyon, yap fon ankèt pandan 2 zan, yo pa menm ka detèmine ki lè on moun vwayaje. Son bagay grav wi mesye. Paske si se pa senatè Latortue ki te ka rive pou genyen konferans sa a, pou jounalis yo vini, ke l te ka defann tèt li, si se yon moun nan kwen peyi a, imajine w enstitisyon yo ta fè yon erè, kòman bagay sa a ta grav? Men paspò manman m wi. Men paspò a wi. Kòman fè ke 2 enstitisyon nan nivo sa a, nan nivo sa a, pa ka rive detèmine ki lon moun e yo tou akize w e yo lage sa nan piblik la? Yo lage l pou ke kounye a yo fè w matrakaj politik, pandansetan enfòmasyon an pa vrè. Men paspò a. M vin a paspò a menm, paske se paspò Carmen Cantave. Voici la page. Voici la page. Donk, kòman n ka konprann ke yon enstitisyon, èske se pwoblèm enkonpetans? M pa kwè ke misye enkonpetan. Èske se yon matrakaj politik? Mwen m plis panse sa. Pou erè banal sa a rive, pou pati de yon teyori ki fos, E pou akize m de detournement de fonds? De tout fason apre sa jounalis yo ka vin gade paspò a si yo vle. Se yon bagay ekstrèmman grav paske kan yon rapò yon tèl enstitisyon fè tout erè sa a, ou wè ki domaj ke l ka koze. Dayè m ap di yon bagay mesye, an 2020, Ulcc ap fè ankèt sou kesyon Rona. Yo tiyen yo di manman m prete kòb. Alò ke yo gen dokiman yo, yo wè l pa prete. Yo konvoke l. Règleman, lwa ulcc a di, lè yon ajan ulcc ap fè ankèt, li pa gen dwa lage sa nan piblik. Li dwe kenbe l konfinansyèl jiska lafen de lankèt. Yo lage l sou rezo sosyo. M te di yo sa. E lè sa a. E lè sa a, se lè sa a manman m vin fè stwok paske ULCC pa respekte konfidansyalite, li lage yon bagay nan lari alòske si l te envite, li te verifye, li t ap wè l pa t menm bezwen fè sa. E se lè sa an 2020, manman m te konn pati chak ane, dènye vwayaj li se an 2020 paske lè sa a yo oblije kouri avè l al aletranje. E depi lè sa a, l pa vwa jwe ankò. Paske l pa janm rekipe yo. Li pa janm rekipe yo depi lè sa a. Li pa janm rekipe yo. Yon enstitisyon ki gen règ, ki gen lwa, men sa l te fè. E se lè sa a.